Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abone kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abone. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Komisè defèt paske ou pa ranplase l pou m di li fè bagay dan senkan dizan kenzan pou lè l ap kouche pou konsyans li di l wi m pa t konn pèsekite moun wi lè m te komisè a men sa m te konn fè mwen pa t konn ni moun epi pou m di tou a dosye Kembèli pou moun kap mande mwen poum di yo lè dcpj fin mande kembèli yo pa wè anyen yo gen pou yo fè sa yo rele yon rezime pou yo di chak moun sa yo gen pou yo wè nan moun yo arete yo epi pou pakè li menm pran desizyon. Nou pa ka pran yon moun ki pa komèt okenn enfraksyon nan yon prizon. Men nou konvenki ke yon moun ap libere paske l pa komèt okenn enfraksyon. Men an gwo se sa nou ka di. Men n ap di ke pou moun k ap di ke yo sezi Ameriken vin pran Joseph Badio, James Solage, Vincent Joseph, Dr. Sanon avèk Kolonbyen an, pou n di yo ki nasyonalite moun sa yo. Avèk etazini pa konn kiyès ki kowonpi la pa konn anyen li konn tout bagay etazini pral aksepte resòtisan vin jije nan jistis sa la avèk di etazini ki son pwisans ekonomik e militè menm jan avèk la chine menm jan avèk la roussi sistèm renseyman nou se trè pwisan depi w site non yo konnen depi wap pale de yon bagay yo konnen wi. Sa vle di pou yo tap asasine yon prezidan la a pou etazini pat konnen? Mwen m wè yo vin pran yon ti jan ta paske m panse yo tap gen anvi pran yon jan e tout tan jovenel la e tout tan ariel henry la tout tan ariel henry la ansyen prezidan jovenel moise pap jwenn jistis tout tan ameriken poko vle a gen twòp sekrè nan dosye a ansyen prezidan jovenel moise pap jwenn jistis. Kòm òm, antan ke òm, fò w respekte mo. Lòt jou bagay, fò w fè l. Dezyèmman, komisè gouvenman, m pa wè ki sa sa ap sèvi l. Lò ki gen ògèy ap fè w vyole lalwa. Ògèy ap fè w pèsekite moun. Lò kalm. Bon, se te konsèy. Paske, 10, 5 an, 10 an, 15 an, wap kòmanse pran laj, konsyans ou va kòmanse bat ou, lè w te konn fè djòb sal pou vagabondis. Ki avni aksyon nap poze yo? Avni aksyon. Legalman, yo kouman plase. Li ka toujou kòmanse, li ka toujou aji. Men fòl panse ak sa la lwa di. Yon moun aji ilegalman kont yon lòt, e sa kreye abi dotorite. Lalwa prevwa tout bagay pou ka fè kont yon moun ki fè abi dotorite. Donk, pou ou, li pa komisè ankò? Paske CSPJ pa. Se yon komisè defèt. Li pa de dwa pou mwen. Menm si CSPJ pa sètifye l, fòk ministè de la jistis ta pran dè desizyon kont li. Paske se le reprezantan de l'exekutif li ye. o sen di pouvwa jidisyè. Men pwiske ministè de la jistis te deja pran desizyon kont li, se sa k fè m di paske minis Dorcé te deja mete l an disponiblite sosyal, se sa k fè m di mwen menm li se yon komisè defèt pou mwen. Men pwiske yo pa ranplase l jiska dat, li poze aksyon, li se yon komisè defèt mwen di l. Poze aksyon selon lalwa apre 5 an, 10 an, 15 an pou konsyans li pa di l anyen, pou konsyans li pa di l te vyole lalwa, pou konsyans li pa di l te konn fè djòb sal pou moun. Gade, pou jwenn reparasyon, se lè yo kondane moun nan. E moun ki fè krim nan l ap kondane a pèn lalwa rezève pou sa. paske son krim e fanmi Romerson Vilcin ap konstitye pati sivil nan kad dosye a pou yo jwenn sa yo rele domaj enterè selon atik 168 e 169 kòd sivil ayisyen se nan kad sa nou tou vèsyon e nou menm e gen moun kap arete nan dosye sa a. Sispann poze aksyon pa emosyon, pa la va vit. Chèf de la pousuit penal pa ka konsa. E sa m ka di kòm konsèy. Map di li, jistis la pa mande pou sa. Map di li. Pou dosye non sètifikasyon an, li deside li pa sètifye l ap bay tèt li avèk lajistis. Ke l fè sa, si l estime ke l pa gen bagay vre nan bagay yo repwoche l yo, epi yo fè yon rekou a devan CSPJ, ke sa n ka bay kòm konsèy. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!